Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon. Alò, nan kad emisyon sa a, nou pral wè ke Barbecue renye an mètr. Sètadir? Il veut avoir le contrôle de la situation. Ki sitiyasyon? Nou konnen gen yon sitiyasyon panik ki renye o nivo de Tibwa ak Gran Ravin. Depi premye jen, nèg yo kòmanse ap boukante kout zam e anpil moun t ap poze tèt yo kesyon pou di, waw! Mezanmi, bagay sa tounen ankò e kòman yo pral fè rezoud pwoblèm sila? Ebyen, ekoute, nou pral tande yon voice ki dire anviwon 4 minit. Au beau milieu de la journée du 2 juin, ebyen Barbecue rele Ti Lapli, li rele Krisla, li rele Izo. Se 3 moun sa yo ki konsène pa batay la. Men ekoute pou sèt batay, Izo di li menm li poko mete pye l atè a. Sa vle di, Izo gen pou l al pote ranfò, li potko pote ranfò bay Ti Lapli. M ta kapab di, nou konnen G9 la li menm li fòme. Dans la perspective pou ke gen yon sòt de federasyon, alye, parmi les bandes armées. E byen, nan kad de emisyon sila a, jan nou te diw li, e byen Barbecue li menm li rele mesye yo la a pou pale avèk yo. Men fòk ou pran san w pou kapab tande, moun ki konsène yo se Ti Lapli, Izo epi Krisla. Babekyou di mesye sispann tire a. Men avèk anpil taktik li mande eeumm Ti Lapli fè nèg li yo kanpe. Sa vle di pa vire do ale pou ke advèsè la pa tire sou yo. E de menm pou Krisla pou nèg li yo kanpe nan limit yo. Men il sanble ke batay sa a se yon batay de tèritwa paske lè n ap tande Ti Lapli a travè voice sila a, Ti Lapli deplore le fèt ke nèg Krisla yo Kòmanse ap pran plis tèritwa sou li. Sa ta vle di, ap mache, e jan moun yo konn di sa, moun ki gen jaden andeyò, nèg yo ap pran plis lizyè. Ebyen, batay la mete pye, men fò n di tou gen anpil lòt kòz ki alorijin batay sila. Ebyen, Babecue rele nèg yo, l di, mesye, sispann batay la, m pa vle yon grenn bal tire la. Ebyen, si n ka kwè, sa ta vle di, Babecue se yon veritab lidè. Eske zye nèf lan li toujou la jan n te poze kesyon nan premye emisyon an pou konnen wi ou non eske estrikti sila a li menm li egziste toujou paske pa rapò ak apèl sila a ebyen n ta kapab di eske zam yo ap kanpe eske nèg yo pap tire ankò byen avan m ta kapab di genyen move pawòl ki di e o final. Ebyen fò n di byen nan kad batay sila a, jan nèg gran ravin yo te anonse nan voice la, y ap vare sou nèg ti bwa, ebyen sa ta vle di ke nèg yo sanse vare sou nèg ti bwa tout bon vre paske gran ravin gentan rive nan fontamara 23 tou pre lopital san fwontyè la sa vle di yo preske rive nan bab krisla e daprè dènye enfòmasyon arab nou yo ba nou. Ebyen ta sanble genyen anpil solda yo menm ki tonbe nan kad batay sila. Eske sa ta vle di ke e gran ravin siperyè a ti bwa? Se pa sa ki enterese nou antouka. Sa ki enterese nou se ke 2 gwoup yo yo fè lapè, bal sispann tire, inosan yo menm sispann viktim nan kad batay sila. Ke tou sa ret la, Jean Babekyou tante jwe wòl medyatè lan pou kapab pèmèt ke sitiyasyon sa li menm li antre nan kalm li e ke nou konnen pozisyon anpil lòt nèg, Izo li menm si l moute se gran ravin li pral bay ranfò paske ou wè depi Izo pale se de Ti lapli li pale sa ta vle di ti lapli avèk izo genyen sa n ta kapab rele yon veritab lyezon dan la lojik mòtifè bè ekoute batay kòmanse premye jen de jen bal ap tire jan ou sòt tande li nan vòys la kote babekyou li menm rele nèg yo pou di kanpe kanpe kanpe pa tire ankò tout nèg rete nan limit yo finalman èske nèg. Gran ravin yo ap sede, sa ta vle di ke lè w ap batay ou gen yon seri de teritwa ke w pran, eske w ap kite teritwa la, eske nèg yo ap antre nan lojik lapè sila, ben an tou ka on atan la perenizasyon de se seselfe.